Ak dlo nan zye medam e mesye ak endinyasyon ak kè dechire ak lawont fok nou di sa Louko Dezi 2 ran dlo ap koule nan yeux l kap pale ak pèp ayisyen an eske nou te wè yon piblikasyon ke zuzu gel te fè sou facebook kote l te di ke e doktè lap viv an ayiti el pral mouri byento ebyen louko dezi kriye tankou ti bebe lè lap gade kantite ayisyen kap fè challenge avek mesaj sa ke zuzu gel li menm li fè pase nan yon piblikasyon sou facebook. Ebyen anpil moun te estime Zuzigel rive nan yon nivo la a li pa kapab ankò pa rapò ak sa kap pase an Ayiti jounen jodi a la a, lavi moun pa vo anyen, bandi fè sa yo vle, leta a chita kè pòpòz, yo pa fè anyen pou, ebyen bese ensekirite a nan peyi a. Ebyen louko dezi te adresel maten an la avèk zuzu gèl ke louko mande stop bagay sa kesyon wap viv ayiti ou pral mouri an pa gen boul chet konsa ebyen se konsa louko dezi tap degaje fristrasyonl maten an nou wè kòman ezayu seza te antre tout anndan manman ariel henry ak andre michel ak tout rès yo ebyen maten an la louko dezi tristès anvayi louko bagay la rèd medam e mesye. Gonbonjou ak bonswa pou nou tout, e pa bliye ou sou TV lakay Haïti.com, jodi a se mèkredi 22 mas 2023, e avèk anpil kè ap dechire, bagay yo tris nan peyi a ke nou kontan rejwenn ou aprè midi an la a nan nouvèl videyo sa a. Ebyen medam e mesye pou nou retounen sou e kote n te kòmanse, Louko Dezi rele Vitelòm menm pale ak Vitelòm e Louko mande Vitelòm mache pran tout moun. Ki yo menm, an mete nan konkonbrèt avèk ou jounen jodi a ki lagew nan wout e se youn nan rezon ki fè wap masakre pèp la konsa, ou konnen byen se André Michel, se Nenel Cassy, se Schiller Louidor, se Jean Mona, tout nèg sa yo, se Ariel Henry, se Frantz Elbé, se Léon Charles, se tout kolonn moun sa yo ak kèk nou pa site ankò ki te nan konkonbrèt ak Vitelòm jounen jodi a la ki fè misye vin gwo bandi, gwo gang, gwo vòlò nan peyi a. Epi se ti pèp la vitelòm ap masakre enben louko dezi pale ak vitelòm louko dezi mande pou vitelòm mache pran tout moun sa yo paske se yo ki te bal espwa lap gen pouvwa enben nèg yo fin opouvwa yo bliye vitelòm e jodia se pèp la kap peye sa enben louko dezi pale ak vitelòm e mande vitelòm poul stop masakre moun yo se pa pèp la ki gen problèm avèw se pa yo ki fèw nan sa w ye jodia donk se ariel henry se tout lòt kolòn yo ki te nan E souse sosis avèk ou jodia la enben ki lage w nan wout ou vle degaje fristrasyon w al degaje l sou moun sa yo men se pa sou popilasyon an pou wap touye yo chak jou wap kidnape yo e wap fè yo enjistis non mache pran André Michel mache pran Nenel Cassy tout kolonn moun sa yo se yo Louko Désir mande pou Vitelhomme ebyen mache pran paske se yo ki mete w nan sa ou ye jodia la. Oubyen tou, èske son fason pou l fè yon mesaj pase? Paske gen de bagay nan lavi a, ou fè fas avèk yo, e gen de bagay ou di, hum, li ka swiv ou. Paske, lè w ap gade peyi sa ou wè la ki rele Ayiti a, se yon peyi ki frajil, se yon peyi ki vrèman difisil, ki dwòl nan yon sèten sans, medam e mesye, enben nou pral fè w tande Louko Dezi, ki li menm t ap voye mesaj sa pou Zizigèl, E misye tap pale ak chèf gang vitelom jodi a la tounen youn nan pwisan chèf gang kap kraze peyi a enben louko tou pale sou dosye babekyou ki tap fè revolisyon yon revolisyon chak fwa l bezwen lajan nan men aryèl depi wè l fin gen lajan ou pa tande revolisyon ankò nap tounen. Nou bouke ok. Gen 2 bagay map di maten an avan nou kontinye. Gon challenge sa fok li kanpe. Challenge la fè bagay msa ayisyen bal mouri a. Bagay sa di sit bouchet. Kanpe sou bagay sa. Ok? Kanpe sou bagay sa. A fè bagay mwen moun kap prante nou challenge mwen se ayisyen ma viv ayiti mbal mouri a. This is bouchet. Kanpe sou bagay sa. Mwen klè sou sa. Rezon, rezon, youn nan rezon wi. Nou klè sou sa. M pap bay, m pap bay anpil paske Louko k vin avèl men youn nan rezon. Ayiti pa yon peyi kote l nan yon gè ak yon lòt peyi k ap toupizi l. Klè. Klè sa. Ka genyen men entènasyonal men se ayisyen kap detwi Ayisyen. Kap detwi Ayisyen, trè byen. Konprann sa m di a? Klè, klè, klè, klè. Ka toujou gen men entènasyonal. Klè. Men sa kap pase. Dayè, dayè, pou mwen jwenn Louko toujou, entènasyonal la di, li pap vin ak militè l la, se ou pou rezoud pwoblèm ou. Ou pou degaje ou. Ok. Donk gen swa kesyon ke mwen se Ayisyen, m ap viv an Ayiti, m pral mouri. Sou ki baz? Bon ou konn kiyès kap atake w la? Ou konn kiyès kap atake w la? Ki efò nou janm fè pou met tèt nou ansanm pou nou sispann ap bay sa nan peyi a? Kòmsi n pa konnen? Kòmsi n pa konn ki bra politik ki gen dèyè bagay sa? Kòmsi nou pa konnen ki bra sektè prive ki dèyè bagay sa? E answit, gouvènman ki nan tèt peyi a konstate ke li menm Li pa kapab. Li pa ka rezoud li. Li pa ka rezoud li. Li ban nou nou tout fevè. Trè byen. Pou nou defann nou. Pou nou defann tèt nou. Jan nou kapab. Jan nou vle. Ki rèy te koze sa a? Ou pa ka nan peyi o wi m'en Ayiti, m pral mouri byento. Kòman ou pral mouri byento a? Ou aksepte lanmò a. Ou dakò avèk li. Ou aksepte ke yo vin touye w. Ou son mò vivan. Ou aksepte ke pou mouri, fèmen bagay sa a mouri nan peyi a. San ryen fè. Fèmen bagay sa a. Nou konn kiyès trè byen, nou konn ki moun, nou konn ki sektè jodi a ki alabaz de bagay sa a. Nou konn tout men ki dèyè yo. Pou nou mèt tèt nou ansanm pou nou defann nou, epi kounye a pou di ke ou deside mouri. Non, e pa sa l ye. Se pa pi bon rezonnman an. Ok? Yo ekri l an 2 lang. Yo ekri l an fransè e an anglè. Nan e bay blan an y ap voye mesaj la. E pa posib. Sètadi ke w dakò mouri. Ou dakò ke yo vin touye w la a, pandan ke ou menm ou pa fè okenn efò pou mete avèk frè w ak sè w pou nou konbat sa. Blan, vin chèche m non, blan. Blan, vin chèche m non. Se kwa sa sèt istwa yo? Blan, vin chèche m non, blan. Ok, fò nou klè sou sa. Non sèlman nou abandone peyi a, kounye a nou abandone tèt nou. Non, e pa posib. Pa posib. Map gade video gen de kote la nan sou wout frè vagabon sandal nan pye epi kap trav kap mache kap banbile nan tout yon katye ke tout moun kite ke tout moun kite antouka maten an map adresem maten an a vitelòm. Map adrese maten a vitelom. E fok mwen din ke pami tout neg la ou wè ki se chef gang, vitelom se yonn nan neg tet li byen plase sou zepol li. Dayè vitelom antre nan batay se paske li te nan goumen avek Andre Michel, li te nan goumen avek Ariel Henry. Li te nan goumen avèk yon gwoup de moun pou te voye Jovenel Moïse ale, selon sa l te di nan yon videyo. E pa mwen k ap envante l maten an. E pa mwen k ap envante l maten an non. Talè ou va vin voye papye tenbre la. Enfòmasyon konfime pa Mètre Caleb Jean Baptiste isi a nan mikwo Maten Deba. E pa mwen k ap di l non. Non m repete pou ou, enfòmasyon konfime pa Mètre Caleb Jean Baptiste isi a nan emisyon Maten Deba. Donk Vitelòm s on nèg. Ki te nan konplo avèk yon gwoup de moun nan peyi a ke l site non yo, ki vin pran pouvwa jodi a, e l te nan konplo avèk sdp pou te asasine Jovenel Moïse. Se li k di l. Epi Jovenel Moise asasine, pouvwa a tonbe, nèg yo pran pouvwa yo, epi yo bay Vitelòm vag, epi yo mete dosye asasen sou do Vitelòm. Yo mete dosye kriminèl sou do Vitelòm. Pa bliye lyon an, lè w atake lyon an, depi se grenn lyon ou manyen, M pap ba w manti, lyon an vin pi mechan. Mentnan, omwen Vitelòm di w poukisa l ap goumen. L ap goumen kont pouvwa sa a, kreye ensekirite nan peyi a. Pou mete sou do pouvwa sa a pou moun wè ke pouvwa sa a li enpuisan e de fèt pouvwa a enpuisan. Paske pouvwa trayi l. Paske pouvwa trayi l. Paske li di pouvwa se pouvwa pa l. E pouvwa pa l, li di l. Se yon règleman de kont. Li di l. E m ap mande Vitelòm, se sèl sa m ap mande l mwen menm Louko Dezi maten an. Paske m tande voice yo. M ap mande Vitelòm. Si w konnen kote w prale a, se sa l di nan vòys la wi. Li gen objektif klè, li konn kote l prale. E mwen menm jodi a m pap ba w manti, gen anpil moun ki t ap bat bravo si yo te wè ke maten an se nan primati w ale oubyen nan palè nasyonal. Wal chèche pouvwa pa ou. E la pouvwa ye pa vre. Se yon pouvwa ou konstwi nèg yo. Yon pouvwa ou konstwi nèg yo. Nèg yo vide dan son fristre. Nèg yo mete ou deyò bay on sa. Wè jodi a la vitelòm m pa ba manti. Si w di tout moun m pral chèche pouvwa pam nan nan primati yap bat bravo pou ou. Gon entèvansyon m renmen anpil yè. Si w di tout moun ke. Nan oditè n tap pran yo. Si w di tout moun ke ou pral nan palè nasyonal ou pral chèche pouvwa pa ou. Paske w goumen pou te pran pouvwa a. ou goumen pou Jovenel Moïse te asasine ok si w di ke jodi a ou pran lari ou pral lakay Ariel Henry ok nan Vivi Michel ou pral lakay Andre Michel ou pral lakay Majori Michel se ka jwenn menm moun akonpanye l ok ou ka menm wap vin tout moun ap akonpanye w Vitelòm kap mache avè w Men vitelom ou pa bezwen ap touye ti pèp la vitelom ou pa bezwen ap touye pèp la menn masak ki fèt la nan kago sou wout frè li pa nesesè se pa avè nou gen problèm nan se pa moun yo gen problèm vitelom epi ou dil ankò ou di sa nan lòt la epi ou dil nan voice ou se pa avè ou gen problèm men poukisa sa pa nesesè. Se pa nou pou wap viktim ok. Fè solda debake kay moun mete moun deyò lakay yo sa pa nese sè vitelòm mache touye moun mache kidnape moun nan batay kome moun di ko ladanl sa yo pa nese sè vitelòm jodia ou klè ou se sèl nèg ki klè pami bandi yo pami nèg ki gen zam yo ou se grenn nèg ki klè. Tout moun konnen se nan afè tè w te ye. Tout moun konnen se nan afè biznis ke w te ye. Men pat gen moun ki te konnen ke w t ap marinen, konplo, avèk yon gwoup de nèg ki pral pran pouvwa pou touye Jovenel Moïse. Se ou ki vin di sa. Se ou ki vin fè moun konnen atake ap atake w yo, se paske dil la pa respekte. E kòm ou menm ou se nèg ki gen grenn nan mouda w. Ou di w pap kite nèg vin manje w. Ou monte lame pa ou. E de fèt ou monte lame pa ou. 2 ka. Men Vitelòm, ou pa kab touye moun yo non menn. Mache touye moun. Fè ti bandi, ti vòlè. Mache boule moun, boule kay. Non, ou pa ka fè sa Vitelòm. ou non batay kont Ariel Henry, ou non batay kont André Michel, ou non batay kont Nenel Cassy, ou non batay kont Marjorie Michel, atake moun sa yo. Ou non batay pou pouvwa, al nan primati al chache pouvwa ou. Ou non batay pou pouvwa, al nan palè nasyonal al chache pouvwa ou. Ou ta sezi wè konbyen moun ki avè ou. Pèp la ta va akonpanye misye. Ou ta sezi wè konbyen moun ki avè ou. Men boule kamyonèt. Imajine w la a, nèg yo debake devan akademi, non sèlman yo boule, yo boule, yo touye chofè kamyonèt la, yo touye tout moun ki anndan kamyonèt la, yo boule kamyonèt la avèk tout moun yo. Vitelòm monchè, ann serye. Bon, m pa konnen ki dyab ou sèvi tou. Petèt ke dyab la ka mande w. Sa ladan l tou wi. E ki pwen pou m, ki pwen, ki san, kèl jou, m pa konnen men. Ekoute. Ou fè moun konprann Ou fè moun konprann sans batay ou a. Misye pran tan pou l eksplike l. Men e ou pran tan pou eksplike l. E tout moun dakò a sa w di yo. Men si sans batay ou a se sa l ye frè. Li pa ka nan touye moun. Nan vòlè moun, nan kidnape moun. Ok? Sans batay ou a, si yo te wè w yon maten ou atake yon ministè, tout moun t ap dakò wi. Si yon maten, Vitelòm, si yon maten epi wè tout lame w la nèt atake yon ministè, ou pran ministè an otaj, tout moun t ap dakò wi. Paske ou goumen pou pouvwa a. Ou te goumen pou te gen pouvwa. Ou son eyan dwa. Ou son eyan dwa. Alò nèg yo sèvi avè w pou yo pran pouvwa a. Yo pale, yo diskite bagay avè w. Klè. Epi, kan yo fin pran pouvwa a, yo ba w vag. Yo ba w vag. Ou sanw fristre. Ou sanw fristre. Men se nòmalman depi gen fristasyon gen revòlt. Nòmalman monchè. Men, fason w ap eksprime revòlt la la. Non, li pa bon. Li pa kòrèk. Li pa bon, li pa kòrèk. Si yon moun te wè w maten Vitelòm, ou debake la, ou di w pran biwo ona nan Petyonvil, epi w li e. Bon, kiyès li t ap di an? Pa gen moun ki t ap di way non. Lapolis t ap vini, sòl la w te kanpe, epi kout zam marye. Sa k tonbe tonbe, sa k kenbe kenbe, sa k kanpe kanpe. Tout moun t ap konprann ke ou te goumen pou yon pouvwa, ou te batay pou yon pouvwa, ou te gen yon antant avèk de nèg pou pran pouvwa, e nèg yo pran pouvwa yo, nèg yo mete w deyò, non sèlman yo mete w deyò, y ap mete yon dosye kriminèl sou do w. Bon, pa ka jodi a pa aji an kriminèl. Sa moun yo fè w? Sa moun yo fè w? Ti malere, malerèz monchè. Ti malere, ti malegrèz. M gen nan imajine w moun yo dezète. Yon moun k ap pran kamyonèt. Fòk ou konprann sitiyasyon ekonomik li, kòman l ap viv, l ap soufri nan peyi a. M espere ke Vitelòm mesaj sa rive sou ou chèf la. Ok. M espere ke mesaj sa rive sou ou. E m espere tou ke moun ki bò kote ou ava fè w reflechi yon lòt jan. Ok Mwen menm mwen menm pa la avèk ni menm pa la ni a izo ti lapli wè sa vò menm pale paske l pa nòmal jodi a ok pou se pwòp frè w pwòp sè w ok pou se de fanmi ki leve avè w ki leve sou menm katye avè w wap fè kite zòn lakay ou li pa nòmal Epi epi Louko mwen panse ke e demach sa se yon se youn nan pi vye demach paske si ou di ou pran lèzam kont yon gouvèneman paske li blofe oubyen li ba w panzou oubyen li ba w matou epi se E tout moun dakò wi. epi se moun jisteman epi se moun ki nan zòn kote w ye a Kòrèk. w ap mete deyò Kap mètenan peye se dèt youn wi. nan se se se se yon movèz estrateji pa Poukisa? Paske ase souvan, lè lapolis pa fè entèvansyon oubyen pa mennen operasyon yon kote, li toujou di se pou evite domaj kolateral. Mètnan, si jounen jodi a ou di moun yo retire kò yo la, si ou menm ankò chase yo, tout tout estrateji ki ta gen si ke lapolis ta vle vin pran ou pou w ta chase yo. Ap jwenn espas pou yo pran ou. Enposib! Enposib! Bon, m panse si ou vle fè fas a fas la, ke tankou Ezayi, pou mwen mete Ezayi, met grenn nan mouda w, epi ou fè l avèk moun pou w fè l. Ou fè l avèk pouvwa w. Osi senp ke sa. Osi senp ke sa. Ou fè l a moun pou w fè l. Sa se ka sa se ka vitelòm non madam mesye paske vitelòm li dou li menm li se yon antreprenè. Se yonn pami tout chèf band yo ki konfime deklare ke lap mennen yon batay politik. Politik e de fèt tout moun te konnen ou kòm antreprenè ou gen biznis a goch biznis a dwat ou nan vann tè nan achte tè se konsa tout moun te konnen ou ok jiskaske ou antre nan batay a nèg yo ou fè konferans de près ou di men rezon ki fè ke ou la. Nèg yo atake w, yo fin pran pouvwa a nan men w, yo pa mete w nan pouvwa, yo mete w etikèt kriminèl sou do e de fèt ou aji an kriminèl vre nan kidnape moun, nan touye moun. Ok. Bouzen w atake nèg yo poukisa? Ou pa ka atake moun san defans yo mèt la. Ou pa ka kòmsi se popilasyon w ap manje. Ou ame, ou gen zam, w ap goumen. Men ou konn sib la, ou idantifye li, ou konn pozisyon yo. E sa avè w te gen dil. Rive sou yo. Avè w te gen dil chèf la. A. Mache pran tout biwo leta yo la. Mache m pran tout ministè san pwoblèm epi ou menm ou kanpe la kòm chèf. Se sa k yon chèf wi. Men lè w se chèf w ap mache touye moun, ti malere, boule kay yo. Ki sa w ye la a? Ay bagay kriminèl. Se malediksyon menm w ap chèche met sou tèt ou. W ap chèche malediksyon mete sou tèt ou. Hum. Sou sa pa nòmal avè batay. E menm jan pou dosye Babekyou. E se youn nan bagay li toujou denonse tou wi, lè lapolis desann Dòsèl oubyen kote li di lapolis kraze kay malere, malere se menm bagay la. Menm bagay la. E menm jan pou Babekyou. Babekyou te gen te gen yon kesyon de revolisyon, revolisyon, revolisyon ki sa kote li? Bon. Ret anba. Mwen m te di nou sa deja. Li ret anba. Revolisyon pa fèt konsa. Tout moun konn sa k revolisyon. Revolisyon, revolisyon, revolisyon, revolisyon. Bon. Si blan ta avè w, men kounye a, tande koute. Se kont sa yo t ap fè. Babekyou se nèg kòm si se gran sipèsta. Dayè, nan nèg katè yo la, pi gwo sipèsta se Babekyou. Non, pi gwo bandi an Ayiti, pou entènasyonal la, se Babekyou. Ok, pi gwo sipèsta la a, se Babekyou. Pou plizyè rezon. Pouki, pouki, se, Telfò, men koute, Telfò di yon bagay nou pa ka. Ok, Al Jazeera. Nou pa ka kite pase kon sa. Tande, m ap vin sou li. M ap vin pou entènasyonal la. M ap vin sou li. Hein? M ap vin pou entènasyonal la. Wi, men entènasyonal la, pou sa se Babekyou.